Se lwa de Talyon k bal aplike. Èy pou èy, dan pou dan. Atansyon! Sa kap pa, sa, sa, sa kap pase la, èg la plane sou jaden an. Èg la tèlman plane sou jaden an, nenpòt ti bèt k ap antre nan forè a, fò l, fò l konnen ki sa w vin regle, ki sa w ap regle. E pa pou san rezon non, wè sa kap pase la a. Ou pral wè gon lis, tankou, tankou, tankou lis de lamò. Ki pral deyò la, lajan peyi a ki te aletranje ap sezi. Kay ki te achte a lajan peyi a aletranje ap sezi. Avè nèg, e sa k fè? Egregò peyi a, 2 medam yo, yo kòmanse ap fò aranjman la, gen 2 tèt de pon, gen 2 figi y ap ekate pou eleksyon prezidansyèl Ki gen pou fèt la? Y ap kòmanse ekate yo. Gen nèg ki p ap ka kandida. E gen yon militè k ap soti nan nò peyi a. Misye ap kandida laprezidans, misye ap bay pwoblèm. E pa li mewovejen an non. Men gen yon militè ki se moun nan nò, gran nò. L ap kandida laprezidans, misye ap bay anpil pwoblèm. Anpil pwoblèm. E sere sa, lè sa fèt. Pase m konnen nèg ba di ee, sere sa. Sa pa anpil pwoblèm. Ou wè eleksyon ap fèt byento? Ee, gon debleyaj ki pou fèt. Avan? Avan. Mwen menm, mwen menm m mete, m mete pwochen prezidan an, m mete l pou fevriye 2024. Pi bonè? Wi. Se nan ane sa. Paske gon, gon, gon. Yo yap antre nan forè a. Gon jan èg la bwal chavire forè a. Gen nèg ki pap gen kòb pou yo enskri. Gen gwo nèg kap fè kòb la ki pap gen kòb non. Pase kòb nèg yo bal sezi a letranje. Èg la. Pase banm di w bagay. Èg la rive yon sitiyasyon moralman palan. Èg la gon dèt istorik anvè Ayiti. Ayiti se 1 è de tan. Avè yo. Nou pa janm ka stab. Dè milye ap pase la anyen pa janm fèt. Eben Eg la rive nan sitiyasyon, gen de tèt de pwen ap ekate. E pa e pa bagay ki pat senp non, son bagay ki fèt mistik tou wi. Se egregò peyi a wi. Gen de nèg ki pap ka tounen nan sena a. Gen de nèg ki pap ka kandida la prezidans. Se pa bagay kap fèt senp. Se egregò, se de medam yo kap tranche. Sonje sa! Rene de la ras Provokra! La tempête dans la forêt. So ou wè nouvo vizaj, ou wè nouvèl tèt. Wi, se la jenès ki ba l an aktivite. M di l, se w pa di l nan janvye. Se la jenès ki ba l an aktivite. Gen de nèg k ap vrèman egri, k ap gen nostalji pouvwa. Maladi sik bra l pran yo, dyabèt bra l pran yo. E 2023, sonje sa. Kòmansman 2023 a, yon politisyen ki fè non l nan peyi a, chagren ap fè misye fè le gran vwayaj. E bon bagay map baw la wi. M konn kiyès wap pale. E sonje sa. M paka di kiyès. Map di dezyèm bagay la ankò. Map redi l. Paske espri a monte m ni. Gonayiv pleura le de ses fils. O! Tan! Sik! Ou konnen kominikasyon sa m fè a li siyifikatif? Ou wè m peze sou li? O! Tan! Sik! Ou konn sa mwen menm avèk Ayisyen? Yo renmen zen! Lova, di nou kiyès Lova? Atansyon! M pa gen dwa fè sa. Non. Ou wè jaden an, Hugline? Gon pyebwa nan jaden an. Gen nèg ki gen rato nan men yo ki kòmanse defete pye bwa, etire branch, etire fèy. Atansyon! Fuit nan pye bwa sa a, se èg la k ap veye l. Nou pa ka chite pye bwa a. Ou wè pye bwa sa a? Ou pral wè, nan kenz jou ankò, y ap defete kèk branch ladan l. E sa fè gen nèg aktyèlman la ki tounen foumi, ki pase anba tè pou yo ka manje rasin pye bwa a. Men pye bwa a, se branch yo pral retire ladan l. So donk ou mèt di m ke gen. Pase èg la sou pye bwa a. Pase pandan nèg yo ap koupe fèy, yo pa leve tèt yo anlè. Èg la sou pye bwa a, ou pa wè sa? Pase èg la plane sou pye bwa a. Yo pa janm wè sa. Kesyon. Jiska prezan, komantè m pral fè a pral choke yon pakèt moun. Se gason yo k ap bay pwoblèm. Se yo k ap bay pwoblèm, se yo k anpeche peyi a mache, ke se nan politik. Se gason k ap bay pwoblèm. Ou pa panse ke lè tan pou fanm yo take over tou? Pou fanm yo involve? Èske se le moman? Èske ou pa t janm tande m te di pou 2022 a gen 3 medam k ap emèje? Ou pa t tande sa? Non. Oh! Depi janvye 2022 m di gen 3 medam kap emèje. Men nan mitan 3 medam yo, gen youn se Lyèv Lalie. M pa janm te di Lalyèv va antre dan la dans. Pase son kous elektoral la son dans li ye tout moun ap danse. Son dans li ye. Men Lyèv la li menm, li pral antre nan dans lan tou. E ou wè Lyèv sa, tout nèg pè l. Paske Lyèv la te nan pouvwa deja. E Lyèv la te otimo dè zafè. Ega ap gade ansyen an kap avanse Ega pap blokel non Pase se sou les yeux de l'aigle. Ki ansyen wap pale? Mwen renmen sa. Ou wè kesyon sa mwen renmen ke sa. Mwen renmen sa. Paske mwen menm mwen wè menm ansyen an. Nou wè menm ansyen an? Eben si nou wè menm ansyen an, sa ret la. Sa ret la. Wi. Paske si nou wè menm ansyen an, sa ret la. Ou wè ansyen sa? Se yon ansyen, se yon ansyen ki gen nan men l wi. E se yon ansyen tou papa ki, ki, ki, ki. ki gen anpil fòs. E ansi sa se moun mwen. Sa vle di bagay yo klè. Bagay yo m ap di ankò. Bon, sof ke m konnen. M pa p di anyen ankò. Tande byen wi. Bra rive nan moman. Lansyen. Fera le je. An se pa fè jwèt la wi. Sou lè je de lèg. E ga konsa e ga brade l. Pou ki sa sa w ap di m la. Mwen santi ke m te tande l deja. M te wèl deja. Eterik mwen tande l. Tande l deja. Ou tande l nan le kosmos. Ou tande l. Men jodi a m vin repete l vèbalman ba ou. Mesye tande byen. Mwen menm gon konsèy pou m bay pèp la. M pa ka kache sa. Mwen menm se ti nèg site solèy m ye. Se pa kote m soti a men se kote m rive a. M se ti nèg site solèy ki pa t janm nan kidnapin. Rive douya a. Al fò mikwo twotwa. Y ap di w misye se te liv ki te nan men dwat li. Legliz. Bib ki te nan men goch mwen. E konsa m leve. M pa m pat janm vòlè, m pat janm nan kidnapin, m pat janm fè kadejak. M pat jan m e m poko janm nan leta. M poko janm gon pòs desizyonèl nan leta. Non. M son nèg ki leve nan yon paran modès kote manman m te nan faktori nan pak endistriyèl Sonapil t ap vann. Se la m te konn al manje, bwè ji, ji machann yo. Se kòb kòb moun faktori yo te konn peye lekòl mwen. M fè dwa nan Ecole de droit des Gonaïves. M antre nan bawo Mibalè. Men Lofa! Men mwen, jodi a m se avoka de pwofesyon m. M ap avanse! Avoka de pwofesyon? Wi! So si m gen yon ka la, m ka rele w, Lofa? Rapid! Met tout ajiman sou mwen. M pa viv de mistik mwen menm. M pa gen tan pou sa. Pase m se yon antreprenè m ye. Bon, ou te ka viv de li. Ou chwazi pa viv de li. Non, m pa gen tan. Al, m gen 8000 mesaj WhatsApp sou telefòn mwen la. Le monde antye, la Russie, Bénin, e sa fè m pwofite salye pèp Bénin an, pase lanmou pèp sa ban mwen, se du jamais vu. Sou 8 mil mesaj WhatsApp epi ou deside reponn mwen an mwens ke 30 segond, sou m vrèman chanseuse. Non, non, pa gen chans la. Excusez-moi, pardon. Ou dwe konekte avè m. Pou mesaj la pase, pou l rive kote pou l rive a. E pa chans. Men w te gendwa rale telefòn ou bay tout mesaj sa yo. Ou te gendwa fè l. Non men, m pa t janm gen nimewo w, pa vre? Lè w ekri m non w pa monte. M pa t gen nimewo w, m pa t konnen w, pa vre? M te konn pase sou emisyon w, mwen wè w, men nou pa t konnen youn lòt. Ou pa wè m rele m, m wè apèl manke a m tounen w apèl la? Bon va, m gen dwa 300 mesaj, apèl manke m ta tounen yo? Pou sa se ou menm mwen tounen mesaj la? M pa t konnen w! Ou menm ki pou di m poukisa, Lova, sa entrige m. Non, e paske, tande byen, Gen koneksyon wè k fèt, fò l fèt Si n pa pale, wòch yo ap pale Fò l fèt pou mesaj la rive pi lwen Paske renouvo Ayiti a, l ap vini Nouvèl Ayiti a ap vini Ou gen wòl ou pou w jwe Paske fò w pale a pèp la Peti mwa Non, non, non, non, pa fè sa Peti mwa An an, pa wè l o pwen de vi sosyal, o pwen de vi fizik, o pwen de vi ekonomik Ou gen yon mesaj pou w pote E sa fè pawòl la di Oriente le jeune garçon ou la jeune fille sur la voie qu'il doit suivre meme quand il sera vieux, il ne s'en ecartera pas. Men Lova, mwen. Il faut faire le bien pour l'amour du bien lui-même. Se sa k fè, sa w ap fè yo, emisyon ap fè yo. Tande sa, Jette ton pè a la fas dè zo, kar avèk le tan, tu le retrouveras. Mwen espere sa, sitou ke mwen pa konn, mwen pa ka di ke ki kote emisyon ap rive, men m konnen ke li rasanble yon pakèt moun ki kwè nan sa n ap fè a. E emisyon an te rive lwen lè te gen ka diskou Fleur la, m ka di l kounye a. E pèsonèlman, lè anpil moun te di m, poukisa ou te kwè moun ki rele w la, m di paske. E t on gwo buzz sa te ye wi. Paske pou moun dakò pou l avili tèt li, pou l di wi! Jee te vyole pa lèks minis. Yon gwo bagay li ye. Moun nan gen kondisip, moun nan gen zanmi, li gen fanmi, pou l dakò pou l di l. Mwen menm jiska prezan, nou nan yon peryòd lajistis divin, lajistis kosmik, pa gen nèg, pa gen moun ki ka kache ankò. Tout nèg k ap fè bagay nan fènwa, limyè pral klere sou ou e y ap wè ou. E sa k fè jodi a m ap di Ayisyen, Koman l fè konsa a? Mikaben mouri, n ap voye monte, akize moun, di yon pakèt bagay. Lyonel Benjamin se, Lyonel Benjamin c'est mon ami, mon frère. Ou wè m jan m kòmante sou sa? Nou gentan di tout bagay, nou di Lyonel te di, e manje yo manje. Jamè! Sa pa fèt. Bon, jodi a m gen yon challenge m lanse ba nou. Si yon moun ka montre m foto kadav Mikaben, m ba l yon prim. Li p ap jwenn li. An! Paske pandan nap voye monte nou ta pral nou ta pral gade nou ta pral detui memwa atis la. Kite misye repoze an pè. Paske li pap reenkane antanke moun ankò. Misye tou anj. Li dayè depi 2 novanm li antre nan senkyèm dimansyon an. Li gentan rankontre avèk lèzèt inefab. Li pap retounen la ankò antanke moun. Mpa sou te su mwen te postel diskrètman m te anpil moun te dim kòman ou fè ou te zanmi Mika ou pa di anyen paske m pat panse se le moman mpanse se t fòk te yon moman de kwayèt e m te di m dakò wi son bèl imaj pou nan ka onore atis la men m te ka tann paske avan ou kouri al fè omaj ou kouri al di ke w te renmen l ke w te zanmi l fòn konnen gon tan sitou jan Mika mouri an li mouri sou sèn nan e vizyon m te genyen an map konfime l ankò Mwen rele yon zanmi pwòch mwen, yon kadinòl ki rele Doktè Laplanche, ki se zanmi m, mwen di l mwen met yon vizyon m genyen, si w ka ba m mesaj la, ba m mesaj lan, se ke menm Mika poko konnen l mouri. Espri a kole anndan l toujou, l bezwen limyè. Li tande mesaj lan, mwen di w pa bezwen retounen ban mwen pou di m sa yo di, sa yo pa di, se sa m resevwa paske m te bezwen, li bezwen limyè, li bezwen moun ba l kout flach, ba l anpil, pou l ka swiv wout la. E m te menm poste sou paj mwen man sa pou defwa gen bagay mwen poste mwen timid man m retire yo m pa vreman gen konsyans tout tan de sa m poste mwen di mwen gen kite ti gason trankil kite l ale kite l ale yo la la la fò nou tann lè yon moun mouri kite paran yo fè sa yo gen pou fè avan apre sa w a fè omaj apre sa w a fè tout bagay mwen m sa fè mal pou pou pou pou Roseline pou Lyonel di w poukisa m ap gade pou sa moun sa yo reprezante Lyonel Benjamin sitou. ki fè prè de 30 mizik nowèl sa misye reprezante nan peyi a pou nap fè sa mesye pou tèt vyouz pou tèt vyouz e likes pou nap pou nap bay manti pou nap pou nap akize moun fè moun rayi moun mesye tande byen Mikae ou e kote bon nou menm nou nan peyi a la nou pè kidnapin mizè nan kò nou tout bay nan kò nou Mikae ou e kote li e a Paske Li nan senkyèm dimansyon. Misye ap jwi avèk lè zèt inefab. E jodi a map map di nou sa, nou gen sa kòm defo, depi moun mouri se touye touyel. Wè Erik Jean Baptiste, se son aksidan li te fè, li te mouri, yo tap di e dyab ki manjel wi. Li pa bon konsa. Pa tande, lavi e lamò, lavi, depi gen lavi, gen lamò. Sa vle di depi moun nan mouri se manje yo manjel, se tou yo touyel. Mantalite sa pa bon. Jodi a tande, nou nan ventenyèm syèk, nou pa ka panse kòm de bawòk, kòm de babar, de sovaj. Jodi a fòn konnen, moun nan li vwayaje, li janbe, li tranzite, li pase a loryan, nou pa ka ap fè sa. Lèn fè sa, nou blese fanmi an. Lèn ap fè sa. Nou dekouraje fanmi an. E sak fè jodi a map felisite la fanmi Benjamin ki ki vrèman pwoteje memwa Mika. Paske nèg ta pral pran Jovenel mouri nèg gaspiye foto Jovenel ou prezidan wi. Nèg ta pral pran foto sa e kou pakèt bagay ladann fo pakèt bagay. Jodi a paparazi si se pou sa poun fè like poun fè vyouz ebyen n chire. Èske w gen espwa pou Ayiti malgre tou? Wi, La Nouvelle Haïti pral resurji, men se pa nèg ki gen 20 tan, 25 an ki bloke avni, karyè jenès la non, ki pral jwi beyatitid yo. La yo menm non. Se pral gen de nouvèl tèt wi ki pral parèt. L'emergence de la jeunesse pral resi. Reyèl wi. E sak fè jodi a se pa se pa e pa èg la. Se pa Kanada. Sou wè kap pase Ayiti la fòl te fèt. Pase emèjans Ayiti pap fèt. Mwen menm m te pale avèk yon afriken sou Ayiti. Yon beninwa. Li di m Lova gwo pakèt nèg ki nan palman pap tounen ankò nan nan palman peyi w la. Di vre? Li di non. Li di, e bral gen, bral gen de restriksyon sou vi yo. Fanmi yo bral sibi sa. Menm lajan yo te fè depi 20 a 25 an, y ap pèdi kòb sa yo. Sa m ap di w la, se yon bagay Wafrik te di m depi 2016. Li te di m, bral gen chanbademan nan forè a. E kòmsi, bral gen de pleurs. anndan de famiy. Ou pral wè, ou pral wè madanm nèg yo pral regrèt yo te marye avè yo. Pitit nèg yo pral regrèt ki entèl te papa yo. Paske sa kap pase la a, se lè. Se lè. Ou konnen sa se sinyati, se sinyati m. Depi ou wè m ap pale. Quelle coïncidence encore hein Glova? Non. Y a pas d'hasard. Non non non non. Se lè an. Se lè an. Lè a rive. E sa fè map di map di nèg yo pran kouraj. Mesye nou fè 20 ans 25 ans ap byen mennen konprann pil fanm bèl machin men si w wè van an vire mesye tande byen pran retrèt nou dakò retrèt w wè retrèt politik la nou mèt remèsye egregò a nou te ka mouri pran retrèt politik nou al viv ti sa n genyen an. Pase pi fò kòb nou, blan ap sezi yo. Atansyon. Bèl kay nou te gen a etranje, y ap sezi tout. Men son lòt bagay mwen wè mwen menm Lova. Men mwen wè yo tou de nwa deja. Yo mouri deja. Se kò yo k ap flannen. Men yo toujou gen yon chans pou lespri a tounen. Men lè m wè yo tou nwa, se sa k fè gen de kote piblik m eseye pa ale ankò. Pase kounye a m konprann pou ki sa m toujou wè de moun tou de nwa. Gen moun mwen wè mov, gen moun mwen wè lòt koulè. Gade jodi a nou chwazi ble ansanm. Men kounye a m pa pè eksprime m. M pare wi, m pare pou tout deba yo pral di men mwen mwen kwè e mwen espere ke espwa Ayiti a pwòch. Paske vreman jodi a, li lè, li lè vreman pou chodyè a chavire. Pase jodi a tande mesye, anpil nan, anpil nan nèg yo nè yo kache sou pouvwa, yo kache dèyè do pouvwa pou yo apovri De jèn gason ki tèmine nan inivèsite, ki gen de pwojè nan men yo, yo te ka monte yon mikwo pwojè. Senk etidyan te ka monte yon mikwo pwojè. Men lajan pou yo ta monte mikwo pwojè a, men lajan ta pa la. Jodi a, Ayiti pral antre nan peyi. Ebyen lap yon ane de jistis osi. E sak fè jenès la pito nou fòme tèt nou, edike tèt nou, nou kwoke nan sèso nouvèl Ayiti a nap jwenn plas nou. Men kite egregò a debleye teren an. Sa vwa apre ginen nèg kap pran retrèt antisipe. Gon yon lis espwa montre m. E bagay grav wi. L'ange de la mort la deja. Li la deja. Mwen menm gen de bagay lè m di yo e paske m konnen yo. L'ange de la mort la deja. Gon ra, gon ra. Gon kòk. Ou ra ou kòk. Yo nan lis la. Ou rat a ou kòk. Wi. Li nan lis la. Li nan lis la. Ou rat fizikman ou byen ou kòk fizikman? Non, fizikman. Depi map pale de rat, de kòk, se de moun map pale. Nou pale de rat la. Rat la son vye bèt wi. Son bèt ki pase lan tout kalite makwòp te egziste. Non, non, rat, rat la tande. Rat la, li pito antre nan latrin nan, sa l bezwen fò l jwenn li. E kòk la li menm? Non, kòk la li menm, wa, pase, pa bliye, lè kòk al nan gagè, konprann? Lap goumen. Nan tout konba l ladann. Ou rat a ou kò sou bis la. Wi. Paske eleman sa yo, yo fè peyi anpil mal. Jodi a gen de fanmi kap kriye ki gen kòd nan ren yo. Se kòk la, rat la ki koz sa. Mesye banm di n bagay. Kòm si nou wè Ayiti son bout tè. Kòm si gen lanmè. Men tout sivilizasyon sa yo, yo kite de fòs, de zenèji sou ti bout tè sa. Wap wè gen de zavatar ki vin la, ki vin resouse yo. Ekzanp, Martinez de Pasquali. Li vin la, vin resouse l, paske wi gwo enèji la. Gen de verite, sou pa konekte, yo pap di w. De senatè ameriken antre la, yo pale eleksyon. Yo travay pou yo. Yo pran eleksyon an. Men pèsòn pa konn sa. Sa yo se la ptit istwa. Fò w nan ekip la pou w konn sa. Eske moun konnen lè Roosevelt te antre, prezidan Roosevelt te antre an Ayiti, li t al Okap, sa l te al regle? Olisha Legrand te monte nan tèt ougan, ki se ougan Tousen alepòk. Li te di misye konsa tande non. Pase gon gon rèv misye tap pede fè li paka konprann li. Stenio Vincent e te bon zanmi misye. Li di misye pa gen pwoblèm non a monchè. Antre antre Ayiti vin jwenn mwen map mennen w map mennen w yon kote. Sa map ba w la la tout moun okap konn sa wi. Ansyen yo. Lè l rive kay ougan Toussaint ki te posede olicha nan tèt li. Misye pa kwè. Espre a chevoche Tousen li di prezidan gon bagay ki pral pase m ap fè w pran prè de 4 manda Etazini. Di non! E 2 manda m ap ka pran e pa vre? Li di non bon mwen menm m ap fè w pran 4 manda. Li di non sa w di a pa ka fèt li di wi. Lè misye prale Li di Steno, men, kisa m ta bay la? Li di, m se di, non, w pa gen anyen w ap bay. Espre a di, bon, m gen yon pakèt moun k ap travay la, si w vle ba yo viza pou y al vizite, ba yo l. Men sa yo, pa gen moun ki janm repete yo. Sa yo antre anndan patrimwàn nou. Men sa yo, pou konnen yo, fò w chita avèk ansyen yo. Ansyen granmoun, katrevendizan, katrevenkenzan, ansyen granmoun yo, y ap di w sa. Ann Ayiti, nou, tande, lè w rive la, Mònrouj, Gwo espri ki rele mèt ife. Konbyen jèn ki konnen li? Lè w rive nan forè Cange, gen yon gwòt kote anpil nèg al pran pren, al pran kontra. Èske moun konn sa? Lè w rive Gantye, gwo espri ki rele Ti Lento. Gen yon gwo atis entènasyonal k ap fè it, e la l pran pren an. Yon atis ayisyen entènasyonal? Wi! E la l pran pren an? Wi! E sa k fè misye se yon mechan l ye? Kuizinye ki te fè manje pou ta lage nan ti lento pou misye, manmzèl ap mande l Ayiti misye pa fè anyen pou li. Bon fè w konnen bagay la tap mal a wi. Atis sa, li milyonè, li popilè nan mond lan, men se ti lento li tal fè w kontra a ti lento, ti lento bal pase. Tande byen. Lè w rive Mòn Seza, anlè tèt Tyòt, avan w rive Tyòt, gen yon kote ki rele Chen pa jwenn. Men Mòn Seza gen yon espri la, gen yon gwòt. Lè w rive Sen Fransik, Sen Michèl de Latalay, lè w al la, Bakonwa, ou desann anba Gangwav, Tigwav, Ou al kot Sen Gregwa. Lè w rive La Sent Ann Charitab, Ansafolè. Lè w rive Pòdpè, Sen Lwi Dinò, Lavil Okan. Men mwen menm m se nèg ki konn tout tou sa yo. Mè Tife se yon espri ki t ap ede Tousen wi. Se yon espri ki gen yon bout ponyèt. Men reyèl li vivan, li reyèl. Men ki espri kap gide moun sa yo kounye ki nan kidnaping, ki nan gang, sa kap pase? Paske se pa definisyon ayisyen sa, sa kap rive la kounye. Non, fò sa fèt. Fò l fèt. Wi. Se nesesè. Si kidnaping nan pa fèt, vyòl la pa fèt, e se sa kap akselere Devlopman Ayiti. Delivrans Ayiti tou. Fò l fèt. Ou pa wè Jida te oblije bo Jezi pou redanmsyon te ka konplè? Men si Jida pa t trayi Jezi ou panse jodi a t ap gen redanmsyon? Non. Sa w wè nèg yo ap fè a la, tande byen, menm yo menm pafwa yo pran konsyans, yo wè sa y ap fè a pa bon. Men fò yo fè l paske lè a rive la pou sa kanpe. Lè a rive la. Paske pa bliye, chak bagay yo gen faz ladan yo. Nou rive nan yon faz chanjman de fèt. Ou konn wè yon fanm lè li rive pou l akouche, li pa ka pouse tranche a. Epi yo fann vant li yo pran timoun nan. Yo ba l pitosen. Li pa ka pouse. Yo pran bistou, yo fann vant li, yo pran timoun nan. Ebyen se sa ki rive Ayiti la. Dènye kesyon. Poukisa jodi 3 novanm nan 2022 pa gon mesaj klè ki pou di chak ayisyen sa pou yo fè pou ede Ayiti pase tray sa? Oubyen kisa nou menm nou ka fè kòm ayisyen lokal ou entènasyonal nan dyaspora atravè lemonn ka fè pou nou sove Ayiti ansanm? Rekonèt idantite kiltirèl nou. Al o Japon, jwenn a Japonè a, l ap di w, Lap di w Ki bò w soti ou di Ayiti lap di w vodou konpa lemond konnen w konsa ebyen ankadre valorize idantite kiltirèl ou sa rantre nan patrimwàn imateryèl ou ou pa fransè ou pa anglè fransè a fyè pou l ou franmason. American e fyè pou l yon batis, men ou menm, ou kache dèyè ipokrizi. Lè w wè anyen pa ka mache pou ou, a minwi, ou rele Lova pou l fè w bèy chans pou ou, pa vre? Minwi! Pitit ou renmen an malad, ou rele m, ou di eee! Men, ou pa p asime sa piblikman. Men sonje sa, nou se desandan Afriken. Nou gen pwòp idantite kiltirèl nou. Nou pa fransè, nou pa anglè, nou se ayisyen. La Grès konnen nan kafou yo fò yo onore ti marasa yo. Fò yo onore ansèt yo. Nou menm lè premye novanm ki se jou dè mò, jou dè gede, nou pa janm onore ansèt nou yo. E se yon bagay m ap di depi dizan, fò nou chante fineray nasyonal pou Desalin. Fò nou fò veye patriyotik pou Desalin. Men menm, filozofi pa m diferan. Mwen vrèman kwè ke lan peryòd sa a, ke nou antoure pa de bon zespri, men otan ke gen move espri. Men bon zespri yo pèdi fòs, paske nou pèdi fòs nan yo. Nou vin tèlman atache a fizik, a materyèl, a pouvwa, a lajan, kounye a move zespri sa yo vin gen gwo pòèt. Yo vin gen fòs. So se move zespri sa k ap aji kounye a sou sèten moun, k ap fè de bagay ke nou rele ki pa dwat. Men kisa nou menm ki tèt dwat fè pou move zespri yo pa travay? Nou wont. Nou pè pale de sa, nou pè di se sa, nou pè fè fas a moun ki konsa. Nou rete lan silans, men silans sa ap koze ke nou tout mouri ansanm. Ko la pou byen an, ko la pou mal lan. Non men kounye a, pa bliye, moun ki yon ti mo dè zafè yo, y ap fonksyone, dirije o detriman de kilti peyi a. Ou pa ka dirije peyi Dayiti san w pa rete nan kilti l. Tout ide w gen pou avansman, se le kontrè w ap fè. Fò w dirije peyi a, fò w rete anndan kilti peyi a. Sa pale kilti, ou pale de. Mès nou, tradisyon nou, fòlklò a, vodou a. Ou panse se sèl sa ki espwa peyi sa? Se idantite nou, se kilti nou? Fòk nou retounen ou bèkay, fòk nou fè yon retou ou bèkay. Fòk nou pwize dan le tèwa pou nou konn ki. Dayè tande. Fò n konn kiyès nou ye, ki idantite nou. Kiyès nou ye? Èske n konn kiyès nou ye vrèman? Enben se sa a, e se la wi pwoblèm nan ye. Ou pa aktyèlman la? Menm chi, bon, menm Sendomeng la wi, ap fèmen, ap fèmen fwontyè, nou rantre twòp lakay li. Jèn Ayisyen an se yon viza l ap chache la, pou l, pou l kite sa. Tandi ke, gon bagay k ap pase pa gen moun ki wè sa. Gon koloni Kiben k ap antre nan peyi a. Ojou le jou kap e kap etabli. Nan 10 zan ankò, ou pral wè la ras pral eklèsi paske lè yo antre la, yo marye avèk fanm ayisyèn. Ti moun yo fè yo, se pa nwa yo ye, se kafe ou lè, se milat. Nan 10 zan ankò, sa son apwòch sosyolojik, nan 10 zan ankò, ou pral wè son lòt ras, ras kap gen, pral gen epurasyon de la ras. Paske pandan Kiba, Son peyi kominis kiben yo paka manje dayè pa mwa yo konte rad pou yo ba yo yo vin ayiti yo fè sa yo vle yo komanse achte kay ayiti yo komanse ap etabli yo nou menm ki se pitit tè a se chili nou prale meksik nou prale ou pa wè sa kap pase la nou prale lòt lòt abitan abitan lòt peyi ap antre. Nou pral fèmen emisyon an. M ta renmen ke ou pase dènye mesaj ou, si gon dènye mesaj. Wi. Dènye mesaj nap bay, nap bay pèp ayisyen an, la jenès sitou. Nap di la, nap di la jenès ki nan geto a, frè m yo, sè m yo, m pa diferan de nou. Dayè se la m grandi, la m leve. Se nan balèn nan m te konn ap etidye. Se nan faktori a m te konn al manje, lè m sot lekòl. E la m te konn bwè ji. Gon grenn bagay pou n fè, se yon bagay pou n aprann wi. Se lekòl pou n rete wi. Sinon, n ap mouri a la flè de laj. Nou pral gade an 2000, kòmansman 2023 a, gen plizyè, gen plizyè jèn ki p ap egziste ankò. Ekri sa, sovgade l wi. Gen de, gen de jèn ki p ap egziste ankò. Men si yo te pran konsyans, paske pa bliye, levènman va, va rive. Lèvènman va veni an. Mesye dam pran konsyans de sa. Jenès ki nan geto a, m renmen nou anpil. Se lekòl pou n rete. Pa kite okenn nèg k ap vin ba nou mil goud, boule kawotchou, touye moun pou yo. Pase van an vire la, menm nèg sa yo konn ap itilize nou, pitit pa yo k aletranje ap voye yo vin la. Fò pitit nèg yo vin la pou nèg yo konnen yo pa ka itilize lajenès ankò Pase pitit yo la. Pase nèg sansib pou pitit yo anpil. Pou madanm yo anpil. Lè pitit nèg la nan peyi a la. Ah! Nèg la oblije gon lòt konpòteman. Pase nenpòt bagay ka rive.